Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Ebyen sa ou sot tande la yo se materyèl kap frape nan kad batay ti bwa ak gran ravin. Dan laprè midi ben je peux dire menm dan la sware nèg yo pran yon poz men depi maten apati 9 è konsa nèg yo kòmanse ap frape. Batay la konsantre o nivo de zòn Martissant paske nèg Gran Ravin vle pote boure tout bon vre e Krisla li menm di li pap fè bak nan batay la ebyen chak nèg kanpe nan blòk yo y ap batay. Ekoute, bò plas Fontamara a, yo bloke espas sila avèk yon kamyon, nan 27 la, yo mete yon gwo bis jòn, sa vle di nèg Krisla yo bloke epi yo menm y ap file kout bal bay Gran Ravin. Epi Gran Ravin ap reponn. Men pa rapò ak batay sila a nou pa kab di w kiyès ki atake lòt avan paske a chak fwa genyen yon sòlda ki ta parèt pwente tèt li oubyen l fon yon grenn bal ebyen lòt sòlda rival la li menm li reponn. Men ekoute fò nou di ke sitiyasyon an vrèman konplike paske lè y ap tire konsa ebyen tout zòn nan li menm li bloke nèt donk pa gen anyen ki ka fèt Sa vle di moun yo nan yon etènèl pwoblèm. Anpil gwo manch deplwaye nan kad batay sila puiske dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou fè kwè ke ebyen Krisla li menm gen materyèl nèf ki vini nan kad batay sila e jounen jodi a la tout materyèl sa yo eseye dayè ou t ap tande kòman nèg yo t ap frape ebyen Pandan ti lapli tande ke genyen materyèl ki vini pou Krisla, men li menm tou l mande Izo pou monte ak tout asenal li yo nèt paske yo pral konsantre batay la nèt. Se kòmsi m ta kapab di se yon dènyè faz nan gè la e swa pou youn pran lòt. Krisla di li menm li pap fè bak e nèg Gran Ravin yo di y ap mache pran Krisla. Ebyen ekoute, batay la te rèd maten an. E jiske dan laprèmidi, m ta kapab di se nan lasware, nèg yo fè yon ti kanpe. Dènyeman an, Krisla te jwe pye l paske bagay la te rèd. Jounen jodi a la, Krisla di se kanpe goumen l ye. Pa bliye ke mwen di nou, Krisla li gen yon gran frè li, gade kòman non misye chape m. Misye di Krisla tande ban m di w yon bagay frè m, bandi ret bandi nèt. Afè bagay ou konprann ou se bandi epi w ap kache kò w pou w vin antreprenè bagay, Se kanpe goumen l ye. E frè misye a bosal anpil paske nan baz la, lè se gran frè a wè k ap parèt, se kòmsi tout sòlda pè paske yo konnen misye se yon misyon l vin fè. On moman, misye lave zòn. Bon, ebyen fò n di ke nèg yo se kanpe y ap kanpe batay, nèg yo pa vle fè bak nan batay la e nou konnen ak chak fwa batay la, li rekòmanse, se pa bon pou popilasyon an. Il y a un ensemble de pourquoi qui reste et demeure sans réponse. Sa vle di poukisa? E nou wè gen anpil moun ki leve vwa yo pou di yo pa kapab ankò. Sa vle di bagay la vrèman dur pou yo. Ben, antouka, nèg yo vle kontinye batay, yo vle, m ta kapab di, bloke zòn sa a nèt. Ebyen n ap tann paske gon lè k ap rive fòk youn di bon, oke. An nou fè lapè. Men fò n di ke nan dènye voice Ti Lapli te voye a, li te mande pou ke nèg yo antann yo. Li di ke l ap remèt tout zòn li pran yo sof ke genyen kèlke zòn stratejik ki relye pasaj lakay li ebyen li menm li p ap kabap bay zòn sa a pou ke moun yo kapab viv an tout kyetid nan twazyèm nan. Bon èske Krisla li menm te tande apèl sa a? Si non, qu'est-ce qu'il attend? Bon, antouka, bagay la rèd ankò. Fò m di nou ke dènyèman m t ap gade Izo k ap fè yon live, se sur Facebook, men te gen anpil kòmantè, gen anpil moun ki joure Izo. Epi apresa, mwen pa wè live la. Men fò m di nou ke Izo 5 secondes s'est versé dans une logique d'éternelle excuse. A chak fwa l toujou mande moun yo ekskiz. Pandan batay sa la, m ta kapab di l mande ekskiz pandan 2 fwa. e li akize mesye sa yo ki alabaz, m ta kapab di Krisla, ki alabaz batay sila. Mezanmi, Izo ap pale, fè kòmsi ou pa konn si se yon bandi ki konn fè gwo krim. Men, mete nan tèt ou se kòmsi se yon inosan k ap pale. L ap konvenk ou wi, li pa ka pa konvenk ou. Tande sa l pral di. Izo di, chak fwa bal ap tire mezanmi se malere, malerèz k ap kouri, k ap pran gaz e anpil fwa, avèk ti bebe nan men yo, sa fè l mal anpil. Izo di depi w wè gen yon batay ki eklate, depi w wè genyen yon moun nan popilasyon sivil la ki mouri, li dekonsantre. Izo di sa fè l mal lòt jou pou l wè anpil moun ki malad ki vin nan lopital la, Medsen San Fwontyè, menm moun sa yo y ap kouri avèk yo poutèt bal k ap tire. Izo rive yon kote, m ta kapab di. Epi w konn kisa Izo di? Izo di l pa konn si se kleren nèg sa yo bre, vire tounen, Yo gon foli batay, foli tire bal. Tèt chaje. Izo anvi fè m wè yon lòt vizaj men atansyon humm sè la menm pèsonalite ki parle. Ann tande non. Bon. Pèp twazyèm nan map resalye nou lòt fwa ankò. Paske m wè pèp la la, pèp la ap mal viv. Pèp twazyèm nan nan yon sitiyasyon trè difisil la. Trè trè difisil. Ayè gen de bagay map gade, gen de video map gade mwen pèp la ap mal viv pandan pèp la te lakay li byen pwòp. Kounya pou wè nan echanj kout bal. Baz ap baz. Kounya m gade mwen pèp la nan sitiyasyon difisil sa. Pèp la map prezante eskiz mwen devan nou ankò. Frè, menm ke sa k fèt la, e pa fòt mwen, sa k fèt la e pa fòt mwen, nou konn kijan tout bagay ye deja. Paske si nèg yo te gen tèt, gè sa pa t ap leve, nou pa t ap, nou pa t ap viktim nan nivo nou viktim la. Frè, m fè vòj sa, paske pèp la ap mal viv pou tout moun tounen lakay yo. Paske moun nan pa ka kite kay li, epi lè gade wè pou lap dòmi sou plas, pandan moun nan te gen tout bagay li lakay li nòmal, lè w gade wè moun nan e e ti anbrate manje lap pran, yon ti anbrate manje pandan lale pran 3 4 timoun. Alek wè 3 4 timoun. Ye bagay sa, bagay sa vrèman fèm mal. Wi. Bagay sa vrèman fèm mal paske menm kelke swa gè kap fèt la, wè depi gen depi gon inosan k viktim devanm m dekonsantre. M dekonsantre. Pèp la pap remande n eskiz ankò. Pap remande n eskiz ankò. M ta swete kòmsi pou lòt nèg ki koz sa rive la, ki koz pèp la viktim nan, pou yo pran reskonsablite yo tou. Paske pèp la pa lan goumen. Wè, pou yo pran reskonsablite yo tou, pou yo pale a pèp la, pou yo fè pèp la tounen lakay yo. Pèp Matisan, pèp Fontanmara, tout moun tounen lakay yo. Tout moun tounen lakay yo, tout nèg a zam, Ret nan limit nou. Wè, tout nèg a zam ret nan limit nou. Paske moun ki pral koz pèp la viktim plis ke jan l viktim nan la a. Li ka mal pou li, li ka mal pou li. Aè tout bagay pral vire kont ou. Tout bagay pral vire kont ou. Wi, paske cha yo sispann tire sou pèp la. Ok, nou vin bay ranfò, nou apiye yon bò, epi nou ap tire sou pèp la, al di m ba al gen sans. Etou sa nou ap fè a tou, m ba al anyen. Kanpe deyò voye bal ok m pa wè sa sa anyen nou konnen bri sa yo m pa eh ay mizik yo ye mwen lè map tande son sa yo mizik yo ye kòm si e ale larivye kap jwe e bob male kap jwe wè e septan kap jwe lè map tande son sa yo pèp la tounen lakay nou Cha de gè yo, polisye chimèk lan cha yo, pran reskonsablite n tou. Fò n konnen w malerèz ki manman nou. Lè n kanpe devan n, n ap tire gaz. Anndan zòn sa yo konsa. Fò n konnen gen ti bebe anndan an. Ti bebe w bay gaz lè w fè manman l ap kouri avè l la. Li te ka matant ou, li te ka manman w. Sa vle di, pou bal sispann chante nan twazyèm nan, e tout moun ki pou pran reskonsablite yo. E sa k fè yo mete n ladan. Wè. Paske nap tire bal devan dèyè. San pa yon moun kote nap tire l. Gè la ekle ren sot bwe. Gè la ekle ren sot bwe. Wè. Pep la. Ma vwe mande nis kizan ko. Ma vwe mande nis kizan ko. Wè. Konsey map bay nega zam yo. Pito n bat nou goumen chanje to a sem nan zade mesye. Gade la boul nan twazyèm nan. Hein sak fè n pa bat nouvè sa pito. Sak fè n pa bat kòmsi pou n pou n gon bon lopital nan twazyèm nan yon fason lopital serye. Lè map gade m wè san fontyè la gen moun ki malad ki vin devan san fontyè kout bal pandan l vin lopital wi kout bal chante lò gade wè yo kouri a maladi a ankò wi. Bay moun yo chans. E pa sèl pèp twazyèm nan k viktim. Gen moun kap vin kap vin nan lopital sou frontyè a la, lèm gade bon moun nan pran kouran ankò wi, pandan l malad wi, pandan l malad wi. Ayiti e pa sèl moun twazyèm nan k viktim. Tout moun pran reskonsablite yo, pèp la, m fè vwaj sa pou m te mande, pou m te mande nou eskiz. Epi pou n tounen lakay nou. Paske m konnen nan jan de gè sa yo, pèp la tou, e pèp la ap toujou prensipal viktim nan. Ou mèt tande gen 2 bandi k mouri, gen 3 bandi k mouri, pèp la prensipal viktim nan. Paske jan de goumen sa yo, nèg ap chache nèg, ouvè kay, bay, gen dechoukay ki ka tou fèt, gen pèp ki ka tou pèdi bagay. Ou wè sa m di w la, se pa bon chèf ki pou ap rele nan tèt sòlda, tire anlè, fè bagay sa yo. Bon gen bagay ki ka pi grav. Pèp la ak anpil sajès ap mande n pou n tounen lakay nou. Ok. Pa rapò ak deklarasyon Izo sa eske n pa anvi konprann ke Izo se vèse totalman nan yon moun ki rele Ti Lapli? A tèl pwen ke. Li fon ti jan kopye Ti Lapli nan fason yo vin wè bagay yo. Paske Ti Lapli li menm il a toujours parlé d'or. Ebyen kounya la a Izo vle mete l nan lojik sila a, Je me demande est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui cherche à se dédiaboliser? Ben wi paske gen anpil kritik e jounen jodi a la a tout sa l di yo bon apparemment. Men Izo ou pa kab vèse w nan yon etènèl ekskiz non.